Mimi! Kiyès wap pran lari a la? Mimi! Eta sa wap pran lari a la? Pa di men kotem ou vini. Mèwi papa, e kote ou m vini, èske m gen lòt moun bò isi a ankò pou m vin kote? E pa sèl ou m gen bò isi an? Avèk ti rad grennen pwent sa a, ou pran lari vin kanpe la a pou di w ap tann mwen? Sa s on rad? Se gason w bezwen? Gason ap machande, wap fout jwenn tou. Pase pa gon nèg kap wè w konsa ki pap gentan anfen anva ou a pawòl. Sa vle di papa, si m vin kote w konsa la, e konsa ou ka reyaji ansanm avè m? Sak pou di w e pa sa m genyen. Sak pou di w e pa yon zanmi k prete m ni. HT sak pase w la menm. Misye pa konn bat fanm li yo konsa lap vin neve menl sou mwen. Gad yon kaka. Ou menm mache. E menm nou menm nan. Sam gen an e li met sou mwen oh oh. Sa wap dim konsa? Wap dim grennen pwent? Sa pawol sa yo wap dim konsa? Mwen ba nou lapè nou, se sa nou te mande m. M chache yon vye kwen pou m viv, m pa kwè nou ka vin anmède m jiske la. Manman w ki voye w? Se yon konplo. Ah wè, paske m konnen l abitye dechire m, li voye w pou vin fè rès la, pa vre? Bon, sa k fè m vin kote w la, se ou m te bezwen, jis pou m te fè w konnen. Ou toujou konn ap di ke se manmanm ki pa bon, se manmanm ki bèt nwa pandan se tan se ou k pa bon. Yeah, se sa l vle w fè. E pa sa l vle m fè non, e sa l ye. Manman m toujou peye lekòl pou nou, peye kay pou nou dòmi, li ba nou manje, li fè tout sa k depan de li. Ou menm ou pa fè anyen pou nou. Ki sa w vo kòm yon papa? Sa w fè pou nou? Epi kounye a pou w vle fè m konprann ke manman m ki pa bon, pa vre? Manman m ki pa bon? Oubyen se ou k pa bon? Di m non. Manman m ki bèt nwa a. Minmin. Manman w vo ou kale m. M konn sa k fè sa. Paske l pran nouvèl m ap travay, pa vre? W ap travay? Wi, m ap travay pou m peye dèt manman w kite sou do m yo. Wi. Se kòmsi m p ap travay. Paske m pa menm ka manje. M pa menm ka met rad sou m. Ya! Pou m peye dèt li kite sou do m yo. Ok! Epi tou. M pran nouvèl. Vwazinaj ap di m. On sèten de Minnin ap mache mande pou mwen. Kòman w fè konn kay mwen makomè? Kòman m fè konn kay ou? Ya! Kòman m fè konn kay mwen? M rete kwè. Depi yon moun konn di bonjou, ou gen lapawòl, pa gon ko, pa gen sa w bezwen w pap jwenn li, pa gon kote w bezwen konnen w pap konnen l. Donk, Ayiti se yon ti pla men li. Tout kote w vire ladan l, depi w konn pale, ou konn di bonjou, konn di bonswa, ou pa ka pa jwenn sa w bezwen an. Donk ou pa ka mande m kòman m fè konn kote w ap travay, kòman m fè konn lakay ou. Sa ou pa gen dwa poze m kesyon sa. Si m pa chèche evite nou. Kòman pou evite m mal pou ou mèt ale. M ap chèche wè nou. M ap wè nan kèl mezi m ka fon ti antant avè w pou m di w men ki sa m ka fè pou w tèl epòk, men ki sa m ka fè pou w tèl lòt epòk. Paske kondisyon m avèk nou se te tann pou m sanble pou m fon bagay global pou nou. Men kòm mwen wè nou repedale nan kò m ankò, nan sa m ap sanble yo, m ap kase ti moso pa ti moso de epòk sa a tèl epòk m ap fè tèl bagay de. lòt epòk sa a tèl lòt epòk, m ap fè tèl lòt bagay. On fason pou pa pede vin devan biwo moun yo. Ok, ok, ok, ok, ok, ok. Ankò, bat lè w ap chache wè nou an pou l pa twò ta pou ou. M pa bezwen tande anyen nan bouch ou ankò. Bon kote ou pral avèm la? Sa ou konnen, m te vle pale avè w men m pa t vle. M te vle antre anndan chanm ou pou m pale avè w. M pa t vle Pedro antre sou nou pou m wete w. Ou konprann? An n fè yon ti kanpe la. Ou konnen lontan lèm te gon bagay poum te rakonte m te plis kwè nan rakonte zanmil men ou konn zye m vin louvri kounya tout ti detay mwen se ou m di yo m gon bagay poum di w depi avan yè m pa konn si w remake sa men m pat vle di w li anndan kay la non. Pou Pedro pa t met rantre sou nou pou l pa t entewonp nou. Mwen di nou. Esplike m nan sa k pase? M wè sè jousi kè w kontan ou gon lajwa nan kè w sa k pase menm? Ou vle konn sa k fè kè m kontan? Of course. Bon m di w Ou konnen m te gentan di w deja e li Deng ki vin fè m jan m ye a Wi ki chanje w Ki chanje m ban m konsèy Men lè m ap gade byen m santi gon lòt bagay dèyè chanjman an. Talè. Sa w gen achte menm? Oh. E konsa mwen achte rete l ap voye kou sou mwen. M pa gen anyen avè l non. Ou pa gen anyen avè l epi l ap bat ou sou kòn fanm li? Talè. E fanm achte w ye ou menm? Pa gen moun sou ou? Bon sak fè lap bat mwen konsa papa sel wèm piti ki wèm pi piti ke li lap voye kou sou m. Men achte pandan kap bat ou konsa ki sa w gen avèl dim sa w gen avèl menm. Bon bagay madam m dekouvri kounya la antèm patnè m. M relel poum ka dil sa. Pandan map esplikel li ou kwè ou se wèm wè kou ap tonbe sou mwen misye bat mwen pi mal ke vòlè konsa moun yo bat moun an ayiti. Adje! Bon ou menm ou pa gen moun sou ou manman w pat ba w tete? Bon gen yon nèg a pi gwo ke mwen sa m te ka fè? Nèg a gentan ap voye kou sou mwen. Ki lòt bagay ankò ki genyen dèyè chanjman an? Anfen. Ok banm di w. Ou konnen apre tout sa li vin fin fè pou mwen yo, li ede m chanje, li ede m konprann moun. Franchman, sa m santi an, li pa yon reyalite non, men m santi l ap travèse m. Sa l ye? Se kòmsi. Ou konn sitiyasyon Leline ap viv. De, Saïna son timoun ou ye. Epi twazyèman, m pa gen anyen pou m di w. Epi retire sa nan tèt ou. Emma, Wi. Gad jan Emma ap pale. Jan Emma apresye Leden. Antouka, m ap kontinye pale avè l. Men jan m wè a, menm si m ta gen yon ti bagay pou li lege, m ap ap dakò non. M ap kontinye. M son timoun. Pandan m santi m gen santiman pou Ledeng lan, m son timoun. Manman w pat baw tete? Wi sa w oblije kite achte a ap leve zago l nan figi w konsa. O mwen menm madanm? Lajè kolèt nèg sa hein sam ka fè? Men gwosè bibit nèg sa chak kout pwen nèg sa banm bò zòrèy la li tèlman ap fèm mal la bon yo kenbem nan pa li fèm bal rale Nou tèlman ap rantre nan move baz. Antre nan baz mwen pito. Epi pap regrèt anyen non. Map jere w kòm il fò. Ban m di w. HT ranse avè m plizyè fwa deja. Poukisa w pa eseye rantre nan kolòn pa m pou w wè sa nou ka fè. E m garanti w pap regrèt. Paske si HT atake w, se mwen l atake. Nou chita madmwazèl. Madmwazèl kòman nou ye? Kòman madam Jil ye? Madmwazèl Sajin kòman nou ye? Yo di madmwazèl Estè te malad lal andeyò. Kòman l ye madmwazèl? Talè, m wè w ap vin la tankou yon pèpèt mayi w ap depoze. Bon ki chofè sanwont konsa? Kijan w fè engra konsa pou valè sèvis nou ran an non. Kounye a jounen jodi a tout moun ki te vire do ba ou, ki te rann ou lavi enposib se avèk yo ou zanmi kounye a. Yo ap di rann sèvis bay chagren e pa manti non. Men madmwazèl ou menm tou ou zanmi m. Zanmi w? Wi nou tout se zanmi m. Waww. M pa vire do bay pèsòn. Kounya la, sa w vle fè m konprann la? E pou ki rezon w vin la? Yo di madmwazèl la malad andeyò, m te pase wè kòman l ye. Li pa wè sa malad li e regade w. Kounya m pa ka pase mande pou madam Jil. Ou kòmanse pran pòz pastè w sou moun, pou pran pòz siperyè w sou moun, paske Nan rann moun sèvis wap manyen lajan kounya wa wè se chanje chemis chanje mayo pantalon epi tenis hein bon pou vini atò bone ou chanje. Madmwazèl Sara, latè pyeje wi, ou genlè pa konn sa? Ki tenten, ki radòt latè pyeje ti jenòm sa ap vin di m la a? Epa ou sèlman ret konsa ou yon moun epi ou chwazi taye yon rad met sou li. Poukisa ou toujou ap demakiye m ou pa vle pale avèk mwen pandan mwen avwe w deja santiman m e mwen voye madam ap tèlin kote w tousa m panse m fè tout sa pou m te fè dayè Emma ou sèl mwen sèl. M dans le bezwen Ou dans le bezwen Yon moun. ADM bon m di w Ok Jodi a m ap pran tout tan m pou m pale avè w. Mwen pè avanture m ok paske o fon vreman vre ou pa konnen m ou pa konn le pase m ou konprann sa m di la mwen pa vle pran yon moun epi se bak pou m al fè m pa vle pran yon moun tou pou tan m ap fè a se anba yon vagabon m al tonbe mwen pa di ke ou menm ou se yon vagabon m pa di sa men m gen dwa pè w. Mwen mwen pa gen yon santiman amoureuse pou ou men m tolere ou adn ou konprann men euh epi ou konnen nan yon relasyon fòk paran mete pye epi Bondye tou Sitou ou konnen se priye map priye. Paske gen anpil relasyon ou wè ki pa rive lwen, se Bondye k pa fè chwa de moun nan pou moun. Swa l pa fè chwa pou gason an pou fi an ou non l pa fè chwa fi an pou gason an. Mwen m vle se Bondye ki pou chwazi yon moun ban mwen adeyèm. Paske lè e Bondye k chwazi pou ou, pa gen manti nan sa. Mademoiselle Ciara se menm moun nou ye wi ou pa konn sa? Menm moun dewat mwen avanse men m pa wonw gade la bon Rony chita kote m nan la wè se kontamine men kounya la wap di ou se menm moun avèm bouch ou pa tranble. Mademoiselle ou poko konn lavi kòm mwen devanw pi devan. Wap konprann sa map diw la. Lavi. Lavi t mete w nan eta sa w ye la. La te pyeje madmwazèl. Nou pa konn sa Dieu di a. Tout moun ki te konn ap kouri dèyèm, yo pa vle wèm, m pat reprezante anyen pou yo, e m kòmanse wèw, m kòmanse wè. E m gen pou m wè plis. Lè sa a tou. E m konnen gen plis moun ki dèyè toujou k ap vini. Paske yo poko konprann. Sa ka rive se yon pawòl yo poko tande. Sa blan an di la? M ap kite w avèk ti pawòl sa a. Latè pyeje wi tande. M fè w konn sa jodi a. E m espere yon jou w a konprann sa m di w. Salut madame vil pou mwen lèl vin nan. Mademoiselle sonje m tou la tè pyeje. La tè pyeje mademoiselle sonje m tou sa. Madam Lamour, Kòman ou pral fè konnen ki lè Bondye chwazi pou ou si ou menm ou pa avantire w, si ou menm ou pa pran yon desizyon? Men adeyè m ap priye. Depi Bondye chwazi yon moun pou mwen, l ap fè m resanti kiyès. L ap fè m konn ki moun. Kòmsi l poko janm di w se wi toujou, Eva? Li poko di w sa? Hein? Ina, mwen se moun ki renmen w lan. ADM, N ap pale antanke granmoun k ap pale. Ou konprann sa m di w lan? M pa pral presipite fè anyen demen si Dye ve pou m regrèt oswa pou m kriye demen si Dye ve. M pa di ou s on vagabon. M pa di sa m pral chèche nan men yon gason m p ap jwenn ni lakay ou non. e dayè nan biwo a, e bon pafwa m jwenn gen moun ki di m ou son coureur de jupe men gen anpil moun ke m rapwoche de yo de plis yo di m ke ou pa yon vagabon ou konprann sa m di w lan men o fon eske moun sa yo konnen w vrèman vre? Madam, si mwen te yon vagabon. M panse w tap gentan konnen. Wi m tap gentan konnen. E tankou w di se Bondye wap tann. Mwen menm tou se Bondye m tap tann. Nou tou lè de te nan lapriyè. A bon? Wi, mwen kwè nan lapriyè. Ou kwè nan lapriyè? Wi, paske se travay mwen, priyè m. Bon nou. E imajine w tou pou laj mwen. Pou laj mwen, si m te yon vagabon, m panse ke m t ap gentan gen divès kalte fi nan kay. Epitou, m t ap gentan gen pitit. ADN, Ou pa gen pitit? O! Non! A bon? Se tout sa k fè m di w m ap soufri. M ap soufri. Imajine w, m ap travay se pou lèzingra. Wi, se pou lèzingra m ap travay. Pa gen yon ti po pitit non!